Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la ka ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Jist avan mwen kòmanse emisyon sa, map pale ak Fanerel Prod yo. Gan pil nan nou ki gen konprann, men gen an pil nan nou tou. ki yon ti jan irediktib. Nou konn poukisa m di sa paske dèfwa m konn ap fè yon emisyon epi m ap fè yon ilistrasyon pou m kapab rive kote m vle rive a. Sa w tande a la nou gentan lage. Ee non se pa vre, se manti, se bagay. Ò mwen poko rive kote m ap rive a. Pa egzanp emisyon m sot fè a la konsènan voice raketè sa men misye ap mouri kanmenm pase. On nèg pa fè jwèt konsa. Ou konprann? M pa bezwen fè jwèt ke m se bandi. M pa bezwen fè jwèt ke m se kidnapè. O m te an misyon. Pa gen pwoblèm, ou wè menm Izo demanti misye. Alò m ap fè yon rale pou m moutre ke vòys sa a se pa verite ditou. Menm lè gen anpil nèg ki gentan lage l. Men ekoute, nou konnen kisa KRL-prod lan, se ke mwen menm, si on nèg ap chache buzz, Pa vin la. M tou di w sa, ou pa bezwen vin la. Pase mwen menm, lè m tande yon enfòmasyon, m chache konfime l. E pafwa, lè m fè yon flay tou, m mande ekskiz. Paske nou pa pafè. Men ekoute, nou pa ka fè flay la chak jou, chak jou. Se sa k fè ou wè lè yon enfòmasyon tonbe, m pran tan m pou m kòmante l, pou m kapab pote l ba nou. M ap ba nou kèlke peti detay epi n ap vini avèk lòt videyo. Gen je nèf ki sèmante li p ap bay vag. Nan kad batay nan Site Solèy, nèg yo di fòk yo fè Gabriel pran lanmè kanmenm! Gon batay la ki ap fèt nan Va, se pou Va kay Kim nan. Ebyen fò n di ke twazyèm ou katriyèm seyans batay la deja kòmanse. Mesye gwo solèy cho pou nèg yo ap pete kout bal. Ou konn sa t bèl la, pandan nèg yo ap di sa, paske fò n di byen ke genyen Jimmy Cherizier alyas Barbecue ki di je nèf lan se swa li redui an de je, obyen. Yo menm yo pran bouklin. Babekyou ki fè deklarasyon sa. E Gabriel menm li di ti mari pap moute ti mari pap desann. Mwen m panse ke jounen jodi a la Babekyou nan kad petèt yon batay estratejik li kapab di wè si m nan tout bagay sa e nèg Boston ki mete m la wi paske. Te gon premye rawoun batay lè nèg 400 mawozo yo te al goumen pou nèg je 9 yo. Ou wè, yo ba yo espageti yo ye wi. Jodi a ou tande nèg sa nan blòk sa, demen l nan lòt blòk la. Lè nèg sa yo te al goumen, nèg krache dife yo, lè sa e premye fwa m wè fanm ap kanpe batay wi. Fanm yo an liy de fon wi, e fanm yo kanpe devan ap pare bal wi. Sa vle di fanm yo pi mistik ke gason yo. Nou wè bagay. Nou wè kote ke. Nèg ap pase avèk sòlda ap trennen dèyè moto men mesye banm di nou yon bagay mesye nou sadik anpil wi nou sadik anpil nou menm nèg site solèy parèy mwen nou mechan anpil ni bò Gabriel je pèp ni bò je 9 nou mechan anpil nèg ap pase sou moto nèg ap pral boule nèg e sa n pat vle m pale a e mwen menm nou konnen m paka pa pale l depi m wè l map pale l e depi m met dronn mwen anlè m gen kontwòl li map pale l paske banm di w yon bagay ou wè m gon grenn bagay m paka pale. Si m ap pase yon kote, m wè yon fanm ak yon gason nan peche, m pa gen pou m pale bagay konsa. Men ou wè, depi se batay ki genyen, yon nèg ou fè yon kidnaping, w ap kache l, yon nèg ou nan vòlè w ap kache l, depi m konnen n, m ap lage l. Èske w konprann? Kounya la mesye, konprann ke pa gen ankenn nèg k ap sere anyen. E m pa t janm nan sere, m p ap konn sere. Mwen vin yon Woben Dèbwa paske. Sa k te konn ap fèt yo m te ap di yo. M te toujou ap di yo. M pa t janm konn sere. E se sa k te pwoteje m tou paske si m te nan sousou, m te ka mouri. Men, Dye swa louwe, m pa t janm nan konn chita avèk vagabon bandi. M pa t janm konn nan chita avèk yo. M te toujou fè ling mwen. E lè yon ti jèn li pran yon move oryantasyon, m te toujou ba l ling. M pral ba l avè nou. Jounen jodi a la, nou tounen ak batay sa ankò. Men, Alò pou m rive kote m te ye avè nou an, nan premye batay sa, m kwè sa gen dezan wi, dezan e plis paske Jovenel te vivan, lè nèg 400 mawozo yo fin batay pou nèg G9 yo, nou sonje m te di nou ke Lanmò 100 jou di bon li menm li bezwen antre nan G9, aparaman fòk Jovenel fè zam li an frèt, men nèg yo la ap renka kò yo paske yo te konprann ke nèg 400 mawozo te fon nan kidnaping, gon seri de bagay nèg G9 yo. potko rantre ladan yo alepòk. Tande byen sa m di a wi, yo potko rantre ladan yo alepòk. Men mentenan, egzaksyon total. Ebyen, pandan Babekyou ap avanse, ap avanse, paske mòd operatwa Babekyou alepòk se te pran espas sa a, mete dife. Ou konprann? Espas ki devan ou, mete dife ladan l epi ou kite dife a dèyè ou pran, ou mete dife. Gon kote nèg yo rive, nèg yo pral mete dife. Kounye a nèg yo di non mesye poze epi nèg yo rive yon lòt kote pou yo avanse bon nèg Boston yo di fon poze epi sa w tande a la Gabriel repran fòs men batay la jounen jodi a donk nèg yo di se swa G9 bay Gabriel site solèy obyen Gabriel bayo Brooklyn kote n ap pale la a. Ebyen batay la gentan ap fèt o nivo de va kay kim humm antretan fòm di nou byen ke bagay la mare la o nivo de tòsèl ayy tankou jan ansyen DG lapolis la te di sa gon fiksasyon sou vitelòm gon fiksasyon sou vitelòm humm e fòn di byen ke gen anpil ti grenn kap tonbe. Tande non! Genyen mouche e kòman il sapèl? Pierre Espérance? Pierre Espérance pale sou koze Ezekyèl la. Eske sa w di a se vre Ti Pyè? Ezekyèl Alexandre se yon chèf gang. Se li ki ta, tande! ta, il met sa o kondisyon. Lòske w ap pale kreyòl ou di ta. Se ou pa fin sur. Touye jounalis RSF Rospid Petion. M pap di plis non. Pale a bouch ou. Youn nan rezon dcpj arete l se pou enplikasyon l nan asasina Ospid Petion. A bon? Wi. Li ladan l? Wi. Donk sa vle di, eske jounen jodi a. Donk lè yo di, lè yo te vide rechèch yo di asasina. Wi wi. Youn ladan l se Ospid Petion. Osip Petion, n ap raple medam e mesye, se journalist RSF ki te mouri, asasine britalman nan zòn Vòtay Leyogàn. Bon, kounye la. Donk Ezekyèl ta patisipe ladan l? Ki sa w di? Ezekyèl ta patisipe nan asasina Osip Petion? Wi. Wi. Donk kounye la, sa k ap pase konsa. Ou pa kapab nan yon sitiyasyon kote ke ou nan yon peyi, gade jan peyi a gangsterize. Bon, premye manifestasyon yo fè pou Ezekyèl. Se avèk zam wi ke yo pran. Kòman? Se avèk zam ke yo fè l anba lavil la. Kòman yo fè l? Non, l arete di. Awi wi. L arete dimanch 26. Le 27 dan laprè midi moun sòti avèk zam. E ni izo nan nan e vilaj la y ap reklame ke Ezekyèl pa pa gang e epi se menm bagay la Babekyou fè tou. E yo di y ap fè sosyal. Ou wè sa k pase? Nèg a. nan kidnaping li pran lajan kidnaping li an lap manje l nan krim epi lap bay a de twa moun nan zòn nan epi moun yo ap di konsa epi kounye a lòt moun ap di konsa mwen wè misye met anpil moun deyò a men wi paske li gen anpil patwon a kravat avèk mikwo ki peye ki ede pou fè sa a bon sak fèt la la a. Wi Enben ou wè yo ou pa wè valè defansè ke l gen E ou konn sa ki grav Eske misye te kidnaping? Kisa? Eske misye te kidnaping? Bon Pa gen yon gang nan zòn metropolitèn nan ki pa nan kidnaping Bon antouka moun yo di misye M ap reponn tou ankò pa gen Yo di ke misye pa nan kidnaping nan zòn nan Pa gen Bon Pa Li Li Wi ou byen di Li pa nan kidnaping nan zòn nan Antouka moun yo di se misye ki anpeche kidnaping fè nan zòn nan An jeneral sa moun yo fè, si w pran pa egzanp, a leksepsyon zòn Kwadèboukè, nan sètèn zòn nan Kwadèboukè kote ke 400 Mawozo fè kidnaping, gen de zòn nan Kwadèboukè yo pa vle kidnaping fèt. Menm jan tou, nan Pènye, Tòsèl. Vitelòm, yo mache pran tout moun. Men gen de zòn ki gen gang, gang yo pa vle kidnaping fèt nan zòn yo, sa pa vle di ke yo pa nan kidnaping. Epi ou pa ka gen tout zam sa yo k ap sikile anndan peyi a. Ezekyèl la gen akizasyon sou do l nan dcpj, dosye ke yo gen ki nan asasina polisye wi. Ezekyèl? Wi. Epi kounyela pou moun ap di o non de kisa? O non de lenpinite, o non banalizasyon lavi moun pou wap di moun sa pa gang. Ou konnen Asad, mwen rive nan kongrè ameriken an nan mwa davril. Epi m ap, m te gen yon rankont avèk yon, avèk depite Sheila Cherfilus ki se yon Ayisyen Ameriken ki nan Kongrè a. E, epi pandan m chita avè l, lè sa a se batay Kwadèboukè a te fèk kòmanse, Chen Mechan avèk 400 Mawozo. Ou konn sa Sheila di m? Li di m, yo di m Chen Mechan pa, pa gang. Sheila a? Sheila. Epi. Yon kongresmann Ameriken? Wi. Epi kounyela, mwen eksplike l. Men apre sa, lè nou vin voye tou de rapò yo ba li, li di l konprann sa k ap pase. Lè l te twonpe. Wi. Ou konprann? Antouka, ti Pyè Esperans, li menm li lage. Men, ban m di w, m pa kwè yon sitwayen te gen tout moun sa yo ki te fè manifestasyon pou li, epi pou l ta chèf de gang. A non. Oke, m konprann. Paske. Sou non anviwònman gang, anpil fwa moun yo pran lari se gang ki mete yo deyò. Gang nan oblije fè presyon sou yo pou yo di ben ekoute fòk nou mete tèt nou deyò la paske nou bezwen pou nou al rele aba, nou bezwen pou nou al rele vif. Donk se konsa sa vle di jounen jodi a ou ta kapab di anpil moun ki nan zòn gang yo e moun sa yo nan vrèman difikilte an paske defwa se anpil presyon ki ap egzèse sou moun sa yo pou yo kapab pran lari. Tèt chaje men mesye banm di nou bagay. Si se bandi yo ki anpeche pèp la pran lari pou kapab revandike dwa l, bandi yo bay pèp la yon ti chans. Se pa nou menm ki pou ap di yo kilè pou yo pran lari ou pa. Paske pèp la oblije konnen sa k bon pou li. E, se sa k fè dèfwa m oblije kritike l pou m di m pa konprann pou kisa l oblije ap pran lari se pou moun li pa kab pran lari pou tèt li men si se nou menm ki obstak la mesye bay yon chans. Ok! Ok! Nan kad batay kont banditisme nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens, lapolis nasyonal pwosede samdi ak liberasyon 2 pèsòn pami yo yon adolesan 15 an nan Tòsèl. Moun sa yo te anlve yo nan Pernye nan maten samdi 9 jiyè 2022 an. Se Direksyon Departemantal West 2 ki li menm planifye operasyon sa ki kondwi pa. Plizyè inite espesyalize nan dcpj, pami yo Brigad Rechèch Envestigasyon, bri, brigad k ap batay kont vòl veyikil, blvv. Nan kad ofansiv sila a, plizyè bandi jete kò yo, alòske gen youn nan yo, nan echanj de tir, li tonbe daprè yon nòt ki sòti pa bò kote lapolis. Nan dokiman sila a li fè konnen 2 otaj yo libere pami yo yon adolesan 15 an nan zòn Tòsèl ki te anlve nan maten nan Pèrnye e 2 viktim yo te abò yon veyikil mak Suzuki Vitara e ki rekipere pa bò kote lapolis. Toujou daprè nòt sila moun ki libere yo twouve yo nan direksyon santral polis jidisyè annatandan yo remèt yo bay manm fanmi yo toujou daprè lapolis nasyonal. Detachman BLTS, dcpj nan ayewopò entènasyonal Toussaint Louverture li pwosede samdi 9 jiyè 2022 an ak sezi anviwon 132. 1,236 dolar ameriken. E koute byen la sòm, 132,236 dolar ameriken. Anpil lajan, hein, ki te an posesyon sitwayen ki rele Isaac Junior Salvan, ki li menm te abò yon vòl JetBlue 2902 a destinasyon New York e ki tap tranzite pa Fort Lauderdale. Dosye endividi sila ki fèt nan dat 25 desanm 1982 nan Pòtoprens ki sètènman entèpele yo remèt li nan biwo afè finansyè ak ekonomik nan dcpj pou swit pwosedi sila. Antouka, petèt se kapab lajan pwòp, konsa tou se kapab lajan sal. Donk se a otorite yo pou kapab poze kesyon pou konnen èske se lajan pwòp oubyen lajan sal. Si se lajan pwòp, Ke sitwayen an rekipere lajan li. Men si se lajan sal, ke leta li menm. Li konn kisa pou l fè. Eske l ap kenbe kòb la ou byen l ap voye kòb la yon lòt kote. On sè pa. An nou fèmen avèk Edo Zeni. Edo toujou ap pale de Jovenel wi la ba. Nou konnen. Depi w te patizan ou byen fanatik yon nèg franchman. Mwa jiyè a m ta kapab di son mwa ki dedye ak Jovenel Moise. Se evidan pou ke moun m ta kapab di ki renmen Jovenel Moïse, ki ap kontinye renmen l, kontinye fè tande vwa yo. Men, ekoute, pèp ayisyen, nou mal negosye dosye Jovenel la wi, paske si n te frape pye nou atè a, Jovenel te ka jwenn jistis wi, men m gen enpresyon genlè fanatik Jovenel yo, Jovenel mouri epi l tou ala nanm yo. Antouka, ann tande Edo non. Prezidan sou prezidan enkonpetan. Tout nèg ki tap pale jape se sa yo te konn di. Yo metrize l. Alò misye di, Yo pa asasinen yon prezidan ki enkonpetan. Yo metrize l. Yo manipile l. Yo kòmande l jis yo rive dirije l. Si yo asasinen papa m, se paske l te sou bon wout la. Donk, misye, misye di sa k fè y asasinen papa l, se paske papa l t ap fè yon bagay serye e se vre nan dènye moman an papa w tap fè yon bagay serye vrèman nan dènye moman an men a la sèl diferans papa w pa tire yon grenn bal e bèlmè w di ke papa w te kouche atè a pou tann lanmò li sa deranje m anpil ok e sa deranje m anpil. Pou papa w pa touye yon kaka tankou kolonbyen yo ki sòt kote yo sòti, bann moun kap vann dwòg, bann salopri, gang san gang bon pakèt yo ki san edikasyon, m pa pral pale w de fòmasyon akademik yo san Edikasyon, de kokorat ki vin antre nan yon peyi vin tounen yon prezidan anndan anndan chanm li ok donk e se sak fè ke tou m pa janm padone fanmi e prezidan an paske jodi a si an regard sa fè deja 1 an chak moun ki pale yo retire bal yo di w yo pa konnen. Alò yon nèg tankou nèg Jakmèl la kap di this is is an operation ok yon operasyon oubyen operation m pa konnen operasyon m pa konn jan yo di di e operation bagay konsa misye di w li pat konn kote epa ka prezidan w tap antre fuck you man epa ka prezidan w tap antre ou pat konnen e ka prale lè salopri yo rele Sanon an kanpe l di o wi Oh wi li pat se si li pat sela ou pat fout konnen kare prezidan nou tap vin asasine e wap vin dim tankou nèg kolonbyen an kap vin pase moun nan kaka ap vin di moun oh wi oh wi li plede non koupab kèl rele a kèl rele sa miranda l non non kolonbyen an palacios palacios wap di ke lè w rive Ou te jwenn e alò menm lè w te rive ou te jwenn prezidan mouri deja kisa w t al fè ka prezidan e pa menm sa ankò zanmi w pa sa w t al fè ka prezidan ap tire devan tout kay sou devan kay li tout bagay mare tout e pou yo gade se pa se sa ayiti nou ye wi lè konsa e pou tout kolonbyen yo te gentan mouri anndan prizon a tout nèg yo nèt wi wi Gen nèg kap dim oh wi m twò sesi m twò sela men dans un peyi yon peyi vrèman yon peyi tankou tankou tankou tankou Rwanda yon peyi konsa yon peyi tankou la Risi nèg sa yo mouri deja a bon pale toujou nap pale pou nou di oh wi e nou pat ladann nou pata sot a chèche ka prezidan Ki dwa ou genyen ou a ou genyen pou ap parèt kon prezidan? Kèlkeswa sa l ye, menm si prezidan te mouri avan. Bon prezidan te mèt mouri, kè vye nèg la. Badjo te mèt touye l avan. Oken pwoblèm. Pa t gen vèy lakay prezidan. Oken pwoblèm. Wi, sa w t al fè ka prezidan? Sa w al fè ka yon prezidan? Lè w se bon, anplis de sa, bon, kè rele salopri sa a e, e, e Sanon an avèk e nèg Jakmèl la a? Solay. Solay. Bon nèg sa yo nèg sa yo bon ann mete yo sou kote bon kolonbyen yo ann pran kolonbyen yo. Ou sòt kote w sòti ou vin asasine yon moun epi kounye a m tande w ap al kolonbi ap di ba yon manje bon yo pa di w pran manje ditou e baton pou yo te fout nou chak jou wi yo pa di w ba nou manje ditou anndan an non e kaka sèlman pou yo te ba nou manje wi. Chak jou ba yon replik baton. E chak jou pou yo ba nou ble ak kaka ladann wi pou yo ba ou diri ak kaka ladann lè n sòti n a vin touye mwen m ap tann nou. Anh konnen nenpòt kilè yo ka lage nou Ayiti nou ye bon Ayiti nou ye men men yon prezidan anndan lakay li asasine anndan chanm kay li kounya wap vin di pou pa manje ki mele bounda moun avè w pa manje yo pa manje ki mele bounda moun ou manje a ou pa manje yo pa dwe pa manje ditou. Ou pa jwenn dlo pou w bwè. Ou pa gen dlo benyen ditou. Epi w karanm te monte nan bounda nou. Bagay kaka konsa menm. Se w prezidan nou ye an. Enben lè yo voye ti banben Jakmèl vin ap pale nan radyo, ap vin di yo pa ta ale Eddo Sezar. Ou pa konn sa k Eddo Seni? M gen dwa pa ale? M gen dwa pa ale nan bagay. Lè pou m ale nan yon bagay serye m pwale. Lè gen yon bagay serye k ap fèt pou Jovenel Mwen pale okap la mte dwe ale mte dwe ale okap la madanm li la pitit li la son bagay serye ki tap fèt mpa pral nan pa ariel mpa pral nan pa nèg lizkritè ki gen rele tchoul ariel oh ariel fin pale wap vin radote dèyè tankou mta dwe son senp pèsonèl vous etes un ministre de l'intérieur oh tankou roger lafontant tap fèl konsa lè roger lafontant te regrete memwa yo te minis sou duvalier minis de l'intérieur hein. Ap pale tankou le commun des mortels. Yon minis fin pale l fè yon erè. Premye minis lan fin pale l fè yon erè. Li di w ap bay manti nan bagay. Yon lòt aprè li di e ou menm se ou k di premye minis lan va nan kaka sa a. Epi palè de jistis la anba a. Yon minis enteryè la. Palè de jistis la bandi pran l yo pa ka fè anyen. Nou desann plat. Ankò yon fwa medam e mesye sa k ka koute nou sou entènèt se entènèt la bon m pa konnen. Si l bon Facebook la m byen kontan. E tunin nan m byen kontan ankò yn fwa m di nou kenbe kò nou tout sa kap pase nan repiblik dominikèn la sa tout sa kap pase nan lòt kote se kò nou nou pa kenbe lòske nou pa gen de dirijan ki kanpe kò yo enben yo pap respekte nou tou yo pap respekte nou tou kouman w vle pou yo respekte w tandiske yo montre w nan yon video yon jèn ti dam toutouni a de revòlvè nan ren li a de nan tete li kijan pou dominiken an respekte w. Yn milyon èt rinmin menm jan avèw. Lèl fout ou kalòt li fout ou kalòt nèt pase li di w lakay li ou vin fè dezòd lakay li li di w lèd li di w santi fò li di w tout bagay li di w se el diablo e konsa yo rele ayisyen el diablo Majorite nan sa yo vin fè vit. Listwa w dominiken. Donk majorite nan sa Dominiken ap di de nou e vre. Listwa dominikèn nan, listwa lan, se nou menm, se kont nou menm yo fè revolisyon l. Lè y ap fete 7 fe, 27 fevriye yo, se revolisyon yo te fè kontr e bway, kontr Ayisyen. Men kouman pou l renmen w? Se frekan pou frekan pou l vin renmen w. Se ranje pou ranje lakay ou pou l vin renmen w. Aw gou moun apre moun paske ou se nèg nwè epi nèg nwè a gon banch mwen ki mele bounda la manch long ou genyen an ki mele bounda li donk il est grand temps ke si nap fè peyi pou nou fè peyi e se la nou ye nou pa lòt kote un prezidan est mort assassiné chez lui anndan lakay li jèn gason 52 zan li ta pral gen 53 zan dènyèman li tap gen 53 zan Manda l prèske fini, rete 3 mwa, e pa 3 mwa l te rete? Ou 6 mwa? Rete 6 mwa de manda? Ou tiye nèg la. Al reflechi medam e mesye. Poukisa yo tiye prezidan sou 6 mwa? Ale reflechi. 6 mwa yon prezidan rete. Al reflechi, mande tèt nou poukisa Yo tiye misye sou 6 mwa. Anpil moun ale lan koulè, siwo libanè, anpil moun ale lòt kote. M al pi lwen. Siwo libanè se pou fè moun pè. Moun wouj pè, moun milat pè, bagay, e pou pè. Se pa sa l ye. Lèzenterè, enterè yo te anpil. Yon nèg ki te klas mwayèn, e menm sa m ap di a, se aprè m fin fè tout kontwòl mwen yo, yon nèg ki te nan klas mwayèn avan Preval, li t ap woule yon Toyota Prado o gran maksimòm, men se yon ti pikòp Hilux li te gen. K ap travay, al sou kont an bank yo si n ap fè ankèt vre, ki t ap travay avan Preval, li te lan bitwin katreven san mil dola ameriken, de san mil dola ameriken o gran maksimòm, m pa menm kwè ke l te gen sou kont li. Sa vle di w s on nèg lan klas mwayèn.